Lapè Bondye avèk nou. Bondye mèvèy la beni nou wi. Enben nou kontan ankò paske Bondye pa janm sispann okipe nou, li pa janm sispann pran swen nou. Chak jou li temwaye fidelite li ak konpasyon li pou nou menm. Nou pa kapab pe devan sitiyasyon sa a pou jan Bondye okipe timoun pa l yo. Nou pa gen mo pou nou di Bondye sa mèsi. Nou pral pataje avèk ou lapawòl nan Efezyen 5, vèsè 14. Se pou sela ki lè di, Revèy twa, twa ki dò, relèv twa dantre lè mò e Kris te klèrira. An nou gade kòman kreyòl la li menm li ban nou li. Se poutèt sa yo di, Leve non, ou menm k ap dòmi an, leve soti nan mitan mò yo, Kris la va klere ou. E aswè a nou pral pale avè w de somèy espirityèl. Nou pral pale avè w de somèy espirityèl. Dabò kisa somèy la ye somèy aa somèy la daprè jan diksyonè bay li eben se yon yon yon yon moman ou yon eta kote ou twouve w ou pa gen kontwòl anviwònman ou pa gen kontwòl e sa k antoure w ou pa gen kontwòl. Se eta yon moun kote vijilans li an sispan. Ok? Vijilans lan an sispan, li pa vijilan ankò, aye, sa kap pase otou de li, li pa konnen, li pa konsyan de sa kap pase otou de li. A, ah, genyen, gen somèy, gen somèy fizik, gen somèy spirityèl. Somèy fizik la, li enpòtan anpil pou kò a. Paske, lè ou ap trakase kò ou, wap bourike, wal travay, wap bouje, wap depanse enèji, se somèy fizik la, Se li k pral repare kò a nan demen si Dye vle, pou fè w leve pi djanm toujou. Yon moun ki pa byen dòmi fizikman, lè l leve nan demen maten, li pa santi l twò byen. Li pa dòmi ase. Sa vle kò a pa repare. Ok kò a pa repare. Men si nou diw somèy fizik la li trè enpòtan pou kò fizik la. Sa vle di ke on moun ou pa ka fè anpil tan ou pa dòmi. Fizikman wi. Ou pa ka fè anpil tan ou pa dòmi. Si ou fè anpil tan ou pa dòmi ou pral tonbe malad. Paske kò a li pral baw pwoblèm, paske kò pa repare. Men, somèy la se yon, li gon, se yon fenomèn etranj li ye. Poukisa se yon fenomèn ki etranj li ye? Men, Lè w ap dòmi, ou pa gen kontwòl anviwònman w. Ou mèt te nan kay la avèk foul moun. Depi w dòmi, ou pa konn anyen. Ou pa konn si te gen pèsonn. Ou pa konn anyen. Ou pa konn sa pèsonn ap fè. Ou pa gen kontwòl. Men. somèy fizik la, li di, gon diferans ant somèy fizik la e enkonsyans, tankou m ta rele yon moun nan koma. Ok, gen diferans wi, ant somèy fizik, yon moun k ap dòmi nòmalman fizikman avèk yon moun ki nan koma. Paske yon moun ki nan koma, son moun ki. Kouman m te ka di sa la? Li a de dwa de lamò paske ou mèt manyen l, li pa konnen, ou mèt pike l, li pa konnen. Tandike yon moun k ap dòmi, li enkonsyan. Ok, li enkonsyan. Se mo a egzakteman. Li enkonsyan. Tandike yon moun k ap dòmi fizikman, li konsyan. Si w rele l fò, l ap reponn. Ou manyen l, l ap reveye. Ok. Men! Somèy fizik la, li gen maladi wi. Gen yon maladi yo rele la maladie du sommeil. Yon mouch ki bay li. Yon mouch an Afrik yo rele tsetse ki bay li. Depi li piko ou, enben monchè, w ap dòmi tout jounen. Wap anvi domi tout jounen se yon maladi li ye. Ou wè sa? Le somèy gen yon maladi ki rele maladi di somèy. Yon mouch ki bay li, tsetse ki bay li. Ok. Gon danje. Gon lòt danje nan nan nan nan nan domi fizik. Somèy fizik la. Ou son jèn fi. Ou renmen dòmi toutouni epi ou somnambul. Ou konn al ouvri pòt ou. W ap dòmi ou nan fon somèy. Ou ouvri pòt ou. Epi se gen yon pakèt moun k ap pale nan koulwa a. Epi ou leve toutouni ou e w ap mache. Tout moun ap konn se Foufou wi. Men ou somnambul. W ap aji. Ou pa rann ou kont. Men w ap mache sou de pye w. Rele moun k ap dòmi debou. Gen sa, gen moun k ap dòmi debou. A, se trè enpòtan! Si somèy fizik la li bon, li repare kò a, men somèy espirityèl la li konplike. A, le somèy espirityèl li konplike. Sa fè l konplike? Le somèy espirityèl Enben, li reprezante yon danje. Se yon danje li ye pou moun k ap dòmi espirityèlman an. Ou tande sa? Si somèy fizik la fè w dòmi pou kò w ka repare, Spirityèlman, si w ap dòmi, se yon danje li ye pou ou si w ap dòmi spirityèlman. Poukisa se yon danje li ye pou ou si w ap dòmi spirityèlman? Paske ou ka rate anlèvman an. Aah! Si w ap dòmi spirityèlman, ou ka rate anlèvman an. Aah! Paske, Somè espirityèl la. Somè espirityèl la, ki sa li ye? Piske yon moun k ap dòmi, se yon moun ki enkonsyan. Yon moun k ap dòmi, se yon moun ki pa gen kontwòl sou anviwònman l. Enben, yon kretyen ki tonbe nan somè espirityèl se yon moun ki nan gwo danje wi. Ou wè apot Pòl di sa nan Women 13 vèsè 11. Nan Women 13 vèsè 11, apot Pòl di, Sela enpòte dotanplis Que vous savez en quel temps nous sommes? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Pasaj nou sot li nan Efezyen 5 lan, Apot Pòl di, Ou menm k ap dòmi, se pou w reveye w. Ou menm kap domi se pou w reveye w. Sekwe kò w, soti nan mitan mò yo. Ki mò apot Pòl ap pale la a? E pa mò k nan simityè yo non l ap pale. Li di, Sekwe kò w soti pami mò yo. Mò k anndan legliz. Ou tande sa? Mò ki anndan legliz. Aha! Apot Pòl di, Ou menm, si w, si se vivan w ye, si w ap tann anlèvman an, se pou w sekwe kò w pou w retire dòmi, dòmi spiritwèl sa a nan je w. Ha! Se pou w retire dò, somèy spiritwèl sa a nan je w. Tout kretyen ki vle adore Bondye an espri e an verite, Yo dwe rete spirityèlman eveye. Èske n tande sa m di la a, mezanmi? Tout kretyen ki vle, ki dezire adore Lesenyè an espri e an verite, se pou spirityèlman li rete eveye pou l pa p dòmi. Kòman yon moun ki enkonsyan kapab adore Lesenyè? Yon moun ki pèdi kontwòl, kote l ka adore Lesenyè? Li pa p kapab. Ha! Apot Pòl di se pou nou sekwe kò nou nan mitan mò yo. Mwen di ou mò apot Pòl ap pale la e pa mò k nan simityè yo depoze kadav yo non. Se mò ki anndan legliz, lè mò espirityèl. Lè mò espirityèl. Yo pa konsyan de anken reyalite. Le wayom de Dye pa enterese yo. Yo pa menm konsyan di wayom de Kris. Yo pa menm konsyan du retour. Paske lè moun nan li enkonsyan, li pa pran anyen o serye. A mezanmi, yon moun ki enkonsyan, eske lap pran bagay o serye? Li pa konnen afè retou, retou Kris ki mele l. Afè adore le Senyè, sèl konn nan afè adore le Senyè. Okontrè, yon mò espirityèl lè l devan w wap wè sa fasilman. Wap adore, lap manje zong. Wap beni, ou santi pi wap pèdi tè li menm lap manje zong. Oubyen lap gade adwat lap gade agoch. Mande w sa lap chèche. Nou nan adorasyon. Mande l sa l pèdi. Wè je l adwat je l agoch. On moun konsa, son moun. Ki spirityèlman mò. Sa vle di ke konsyans li pa eveye. Genyen kèlke karakteristik somèy spirityèl. Gen kèk karakteristik. Yon moun k ap dòmi spirityèlman gen kèk karakteristik. Moun Ki espirityèlman mouri a, youn nan karakteristik ke l gen se ke l pa zanmi lapriyè. Ok? Li pa zanmi lapriyè. Li pa dakò ak lapriyè. Ou konn sa lapriyè ye deja. Lapriyè se kominyon avèk Bondye. Lapriyè se dyaloge avèk le Senyè. Dayè, lè ou priye Bondye, se yon lòt fòm dadorasyon li ye. Lè ou adore Bondye, se, gade, lè ou priye Bondye, se adore ou adore l. Se pa sèlman lè w bat nou adore Bondye non. Lè w al priye le Senyè se adore w adore l. Se yon fòm dadorasyon lapriyè ye. Ebyen yon moun ki spirityèlman mò, li pa zanmi lapriyè. Nou pap rete twòp sou li non. Dezyèmman, m sot di l talè a la, yon moun ki mouri spirityèlman, pandan mesaj l ap preche, pandan adorasyon an, pandan lapriyè a, li distrè li menm. Wè, pandan adorasyon an, pandan predikasyon an, pandan lapriyè ap fèt, li distrè li menm. Sa vle di ke li gen yon bagay ki dekonekte l, li pa branche. Sa se karakteristik yon moun ki mouri espirityèlman. Se yonn nan siy yo. Twazyèm karakteristik yon moun ki nan ki kapab dòmi espirityèlman. Li pa janm chanje de konpòtman. Malgre l tande predikasyon, li tande avètisman, li tande egzòtasyon, pawòl pa travèse l. Gade, Judas Iscariot pa t yon moun ki te mouri espirityèlman? Judas Iscariot se te egzanp yon moun ki mouri espirityèlman. Li patisipe nan Sent Sèn, nan tout predikasyon montay sou la montay ak Jezi, li anba bouch Jezi, Judas pran bèt, Judas nan, Jezi lave pye Judas, Jezi anseye, tout sa lòt disip yo tande Judas tande l, sa pa anpeche ke li vann mèt la. Li mouri espirityèlman, li pa konekte avèk, li pa branche wayòm nan, li pa branche. Ayayay! Yon lòt karakteristik moun ki mouri espirityèlman an genyen, li pa sousye li gen entimite l ak Bondye. Hey! Li pa sousye de entimite l ak Bondye. Bon m di w, si l razè, Li gen problème pou tout lavi li. Wè, gade, si moun sa si li pa gen, gen kèk moun si li pa gen lajan, li gen problème pou tout lavi li. Li pa ka lapriyè sa pa di l anyen. Ou wè, ou wè, ou tande sa m, èske w wè ekzanp m pran m pran avè w? Si li pa gen lajan. Li gen problème poul mouri. Li paka la priyè sa pa dil anyen. Sa se konpòtman yon moun ki mouri spirituellement. Tandi ke yon kretyen depil pa santi la presans de Dieu, li gen problème pou tout lavil. Ohh! Ou se moun Bondye! Ou pa eksperimante, gade, ou konn la prezans de Dye, ou konn, ou fè eksperi, eksperyans prezans le Senyè, epi ou leve, gen kèk jou, gen kèk semèn, ou wè ou pa sou lapriyè, ou wè ou pa sou al legliz, ou pa sou sèvi Bondye, ou wè wap dekonekte sa pa di w anyen, enben wap mouri, ou gade, ou gon pwosesis de mò lant ki tonbe sou ou. Moun ki pa sousye de entimite l avèk Bondye, Ki enterè l gen pou l al nan jèn pou tèt pa l? Pou l jene, pou l chèche laprezans de Dye pèsonèlman? Moun ki entim avèk Bondye a, menm si l ap jene an foul, men l kite lè pou l jene pèsonèlman wi. Li gen lè pou l jene espesyalman. Paske, nan entimite avèk Bondye, se lè sa a gen bagay kache Bondye ap revele ou. Gen de bagay Bondye bezwen di w, se an apa pou l di w li. E pa nan lagrann foul l ap di w li, men kòman l pral fè di w li si nan foul bouyan w ye, ou pa ou pa pèdi yon ti tan pou w al chèche Bondye pèsonèlman. Yon lòt karakteristik moun ki mouri espirityèlman genyen, li pa genyen espri devanjelizasyon. Li pa anvi di moun Jezi ap retounen. Li pa anvi di moun Jezi renmen yo. Li pa Yo pap pataje la parole avew. Gade yon moun ki mouri spirituellement li gen zanmi payen men l paka evanjelize yo paske men sa pa menm rive nan lespri l li pa menm panse a evanjelize moun ki pa konvèti yo ou tande sa m di la byen yon moun ki mouri spirituellement kap domi spirituellement Se le mond ki pou gade sou nou pou yo fè menm jan avè nou. Enben yon moun kap domi spirityèlman, ou konn sa l fè? Se li menm pito ki gade le mond epi kap kopye sou le mond. Tout sa le mond fè se li lap fè. E li renmen, li santi l alèz ladan l, li pran plezi ladan l. Sa pa di l anyen. Paske li pa gen entimite ak Bondye. Li pa gen ega pou Bondye. Li pa respekte. Li pa menm bay Bondye règle anyen pou li. Se pa ta sa, sa, se, mwen mdi w, sa pa ta dwe konsa yon moun, yon moun, ou rekonèt Bondye se Bondye. Ou konnen Bondye se Senyè. Moun ki konsa yo, yo konnen Jezi ap tounen wi. Yo byen konnen Jezi ap tounen wi. Men, pandan yo konnen Jezi ap tounen an, tout karakteristik sa nou sot di w la, li lakay yo. Sa vle di ke dòmi an nan je moun nan, se kòmsi m ta di w, moun sa yo, se somnambul yo ye espirityèlman. Yo somnambul siperyèzèman. Y ap dòmi, men y ap wè zafè yo. Li toutouni men li pa rann ni kont ke li toutouni men l ap mache. M te di w kòman somnambul la ye. Moun nan l ap, li dòmi toutouni se, se abitid li dòmi toutouni, men li gendwa leve al pran afè l nan frijidè l ap dòmi l pa konn anyen. Li pa konsyan. Enben, yon somnambul spirityèl tou. L ap regle, li legliz. L ap mache legliz. Men li enkonsyan. L ap chante men li enkonsyan. O, aswè a, Apot Pòl di, se pou nou sekwe kò nou nan mitan mò yo. Pou nou sekwe kò nou. Pa kite somèy sa a vin pran nou la a. Pa kite l. E pou nou sekwe kò nou. Gade. Li di, ou konn sa l di, lè w sekwe kò w, vèsè 14 nan Efesyen 5 lan wi, lè w sekwe kò w pami mò yo, sa Kris ap fè pou ou? Kris te klèrewa, l ap eklere w. Lè w rale kò w nan mitan moun k ap mouri, ki mouri yo, sa Kris pral fè w li menm? L ap klere w. Ha! Sètadi ke li pa nan avantaj nou pou nou rete nan pami moun ki mouri yo. E se pou nou gen zye espirityèl ase, fò nou gen disèneman ase pou nou ka wè yon moun ki mouri espirityèlman anndan legliz la. Se pou moun ki sove yo, moun ki trè vijilan k ap tann le retou w la, se pou l Bondye, se pou l gen disèneman ase, pou l gen sajès ase, pou l ka wè moun k ap dòmi espirityèlman nan legliz la. Ooh aswè a Si l bon pou nou dòmi fizikman Men l pa bon pou n ap dòmi espirityèlman Paske son epe ki sou tèt nou Son gwo danje sou tèt nou Paske yon moun k ap dòmi espirityèlman Son tonpèt l ap bay l ap li p ap konn sa Si l ap dòmi li p ap konn sa Si son twonpèt la bay, li pap rann li kont si son twonpèt la bay paske lap dòmi. Li pa posib pou n ap dòmi. Li pa posib pou n ap dòmi. Apot Pòl di, se lè pou nou reveye nou. Poukisa? Paske le sali è pli pre de nou ke lòske nou avon kri. Sali a pi pre nou. Jou delivrans la pi pre nou. Eske n tande sa aswè a? Jou delivrans la pi pre nou. Se pou nou sekwe kò nou, pa dòmi. Sekwe kò. Paske somèy espirityèl la l ka mennen w lwen. A, w ap mache se vre. W ap bourike se vre. Mesi soso m non bul ou ye wap wap wap fe tout sa w fe avek domi nan avek domi an nan je w ou pa ou pa konsyan non si wap regle tout sa wap regle an an somnambul ou legliz la se an somnambul wap fonksyone ou toutouni ou pa rann ou kont ou toutouni wap mache wap domi wap gade wap mache wap domi debou. Ee, lè somnambul spirityèl, se pou nou goumen konsa pou nou pa somnambul spirityèl. Se pou, se pou nou eveye. Se pou nou kouri dèyè somèy sa a. E si se, si se yon mouch, bon m pa konnen, yon mouch, ke yo rele tsetse ki bay somèy, ki bay maladi di somèy la, e men, se pou al chèche konnen sa k fè w malad spirityèl la. Se pou al chèche konnen pou w trete. Pou trete. Lè la bi, lè apot Pòl di se pou sekwe kò w la, enben se dè tretman pou ale. Se dè tretman pou ale, pou jwenn tretman an, pou sispann dòmi. Men m pa kache di w, tretman pa lòt kote, lakay Jezi li ye ankò. Paske se Jezi, lè w al kote l, w al fè l konnen eta w, Nòmal fizik li, li jenan. Enben, non sèlman li jenan lè ou se yon somnambul espirityèl, men li trè danjre pou ou tou. Paske, ou ka rate anlèvman an. Ou ka rate randevou a. Ou ka rate randevou a si w ap dòmi. W ap regle afè w vre wi. Tout moun wè w ap mache wi. Men ou menm, tout moun wè w ap mache, men ou menm ou enkonsyan. Tout moun wè w ap mache vre. Men ou menm, ou pa konn, ou pa konn sa w ap fè. Paske w se yon somnambul spirityèl. Aswè a ke Bondye reveye chak moun k ap dòmi. Ke Bondye reveye chak moun k ap dòmi. Wè! Ya! Tout moun ki ta vle dòmi. Tout espri dòmi ki ta vin sou yo. Kèlkeswa kote espri dòmi sa a ta ye. Se pou Bondye retire l sou nou. Pou nou kite je nou kale. Pou nou kite je nou kale. Pou nou pa rate randevou sa a. Paske moun ki somnambul Menm lè wap regle afè w wap domi debou men ou pap ka ale Bondye beniw.